Nouvèl sa a choke la repiblik. Yon artiste anpil nan nou te apresye ki te konn fè nap ri. non l site nan gang. Atis sa ki rele Sexy, selon deklarasyon jounalis Theriel Thelus, li ta fè pati de baz 5 secondes k ap opere nan Vilaj de Dye, nou konnen baz sila a pèp ayisyen ki dirije pa chèf de gang Izo, se pa 2 a 3 moun ti mesye sa yo pa touye. Rete la, nou pral ba ou detay. Nan zòn Fontamara Tibwa, divès sitwayen temwanye lakontantman yo puiske chèf de gang ki nan zòn nan depi plizyè tan kap batay ansanm avèk mesye nan Gran Ravin, Vilaj de Dye, yo jwenn yon antant yon fason pou 4 depatman plis pase yon lane ki bloke kapab debloke. Ou pral tande deklarasyon sitwayen yo. Frèse sè byeneme yè, gwo seremoni te òganize nan sit kò aviyasyon militè a nan Klèsin 12. Plis pase 400 militè gradye ebyen nouvo pwomosyon sa a ki pote non Dutty Boukman. Nan seremoni sila premye minis Ariel Henry te pwononse diskou l e l fè militè yo konnen Pa kite yo enfliyanse pa politik. E frèzesè byeneme ou kapab raple ou, premye minis la nan jou pase yo te anonse yon ho konsèy de tranzisyon ki fòme. Li fè konnen nan jou kap vini yo la a, ebyen, yo pral enstale ho konsèy la e moun sa yo ap la pou dirije nan tranzisyon an jiskaske. eleksyon òganize. Mwen envite w rale chèz ou chita, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye, ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w E mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like. Mèsi paske w abone. E mèsi paske w pataje videyo a. Sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo. Se zanmi pa w, Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè e kont sa ki se te, Mwen manje sou do, mwen poupou sou vant. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se graj. An nou pati krik, krak pou nouvo kont nou genyen. Ayè m te wè ou, pa ezite kite eleman de repons pa ou la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Jan ke m te anonse ou, nouvèl sa ki boulvèse la repiblik. Depi yon bèl bout tan, frè e sè byeneme genyen Theriel Thelus, yon jounalis ki vini ansanm avèk yon operasyon ki rele operasyon demaske vakabon. Donk, moun ou pa ta panse dèfwa yo enplike nan gang nan peyi Dayiti. Ebyen frè se sè byeneme pandan tout semèn nan la a gen yon dosye kap fè aktyalite se dosye Ed Laza ak Sexy. Donk anpil moun te konnen atis Sexy. Jan nap gade imaj sa a se yon jenn gason ki fè anpil anpil reklam fanny nan peyi Dayiti. Se yon jenn gason ki te nan teyat ki konn fè moun ri anpil. yon artist. Pandan yon bèl bout tan, nou rete nou pa janm tande l nan la repiblik. Soti zòn 2020 pou rive nan lane 2022 a la a, ebyen tande nou pral retande l sèke non l pral fè skandal nan dosye gang nan peyi Dayiti. Fòk mwen klè ansanm avè w sèke nouvèl sa a, ki pa etone m. Lè m di w li pa etone m, kite m eksplike w poukisa. Nou kapab raple nou, avan chèf de gang Arnel Joseph te mouri, ki sa k te pase nan peyi Dayiti? Paske n ap viv nan yon peyi kote nou ipokrit anpil anpil. Kite m eksplike w yon bagay. Chef de gang Anel, lè Jovenel Moïse te la yo pot ko asasine l, te gen yon bon maten, mesye yo ki te vle jete Jovenel Moïse, mwen kwè se te nan lane 2019, Anel te soti nan Vilaj de Dye, ak pil nèg ame l dèyè l, m te sezi wè popilasyon an k ap rele, viv Anel, aba Jovenel. M te sezi yon aksyon konsa. E depi lè aksyon sa te fin pase m fè Humm! Nou mèt rete tann. Humm! Menm jan nou raple nou nan peryòd Aristide t ap dirije, ki sa l te fè? Li te rale yon gwo responsab andedan lapolis pou ke li te bay lanmen ansanm avèk yon chèf de gang. Mwen te di nou sa se te yon gwo pwofesi. Ebyen lèm wè Jovenel Moïse antan ke prezidan epi gon pakèt nèg ki nan politik kisa yo fè? Yo finanse chèf gang Anel li soti m sezi wè popilasyon an kap di viv Anel aba Jovenel Moïse m fè ah! Nou mèt rete tann gon maten kap rive. sè ke se gang kap nan tèt peyi a, se gang kap dirije, chak katye ap gon gwoup gang, si pou m soti fò m jwenn otorizasyon chèf de gang ki nan zòn nan. Ebyen frèz e sè byeneme pou m byen eksplike nou dosye a, nan peryòd nèg yo ap boulvèse la repiblik, Ou pral gen fantom 509 ki monte andedan lapolis pou fè kisa? Pou destabilize peyi a pou ke yo kapab jete prezidan. M ta pral sezi tande yon senatè de la repiblik, senatè lwès, John Joel Joseph nan mikwo yon jounalis nou tout konnen ta pral fè deklarasyon sa a. Pèp ayisyen, pou di ou sonje, ann tande ansanm. Moun yo kòrèk, men avan n antre nan detay, men selon jounal Miami Herald ki site ankèt lapolis ann Ayiti, John Joel Joseph te an kontak avèk chèf gang Vitelhomme Innocent avan asasina Jovenel Moïse. Ansyen senatè a di li admèt devan FBI li te ede nan bay machin, zam pou operasyon 7 jiyè a, li avwe li te rankontre kèk mèsenè avan misyon an lanse. A di gwo gwo avanse fèt nan asasina Jovenel. Gwo gwo gwo revelasyon wi. Gwo revelasyon. Non sèlman gwo revelasyon men se gwo avanse. Gwo avanse. gwo avanse wi. Ale di arestasyon John Joel Joseph Rudolph Jah ankò kiyès sa Samy Handal wap swiv wi li poko janm pran yon desizyon sou li kiyès non Badio non Badio poko arete Badio nan mawon bon Badio yo dil nan mawon m pa konn sil nan mawon m pa konn sil la epi m kwè se Rudolph Jah. E san konte pilòt ki nan prizon yo la. Wi ansanm de. Pa gen asòti de la non. Yap jwenn moun ki te peye touye Jovenel Moïse yo kanmenm wi. Wi men kòm ou konnen Etazini a suit a dènyè desizyon ke yo te pran sa gen 2 semèn kote yo di ke gen de eleman gen de eleman ke yo pap kite kenn moun gen aksè a yo pou rezon sekirite enteryè dèzetazini e ou konprann sètadi ke Krim nan gen plizyè aspè, sètadi ke yo konnen ke yo te planifye, ke te gen plizyè reyinyon ki te fèt nan CTU Ozetazini. E n ap raple ke Ismael, sa enpòtan pou n raple pou piblik boukante a wi, de jou apre asasina Prezidan Moïse, m te gentan fè konpreyansyon pa m, m te gentan analize, fè analiz pèsonèl mwen sou sa k rive a. Ok, lè Prezidan Maduro Venezuela kanpe, l di yo konsa, Yon bagay konsa pa ka fèt nan rejyon an pou sèvis sekrè ameriken pa okouran. Èske w konnen Ismael, m vle moun yo tande sa, èske w konnen Ismael, pandan ke sekrè, sèvis sekrè fransè yo fayi nan kesyon gè an Ikrèn nan, men pandan tout avan envazyon Ikrèn nan, sèvis sekrè ameriken pa pa t janm sispann di sa non. Yo pa janm sispann di konsa ke Putin pral anvayi la Ikrèn. Li son ekstrèmman pwisan nan sèvis sekrè ameriken. E Maduro te di konsa ke yon bay konsa pa ka fèt an Ayiti a la barbe des ameriken san ke yo pa okouran, san ke yo pa konnen. Li tap difisil. Men, kounye a se avanse ki fèt yo. Hein? Lè sa avanse, yo rete nan stad avanse. Nou menm kòm obsèvatè kap swiv pwose, kap swiv dosye a, nap swiv e tou souwè nou se aske verite jayi, se sa ke n vle, menm si M di w dènyè desizyon ke Ameriken yo pran kote ke yo di gen des éléments de preuves ke yo kapab yo se yo menm sèlman ki gen aksè a yo pou rezon de depi w tande yo yo evoke sekirite Etazini se gwo Wi yo bagay. pap yo pap mete yo deyò men yo menm yo pral sèvi Yo pral avèk sèvi yo avèk yo. pou yo rive kote yo bezwen rive Pou a yo rive kote yo moun vle yo rive a. bezwen Banm di w, ou pa ou pa panse Lèzetazini ka chwazi netwaye peyi a klas politik ki la avèk lanmò Jovenel Moïse? Lanmò Jovenel Moïse ka sèvi bousòl la kapab sèvi pwen de depa pou fon netwayaj avèk klas politik sa k la wi. M pa m pa m pa gen tout gwo espwa sa sou Lèzetazini an se ki atrè peyi a paske listwa la pou moutre ke Lèzetazini kòm patenè enpòtan kòm pi gwo vwazen kòm pi gwo alye Ayiti. A chak moman de kriz, a chak moman de twoublans ke peyi a ap viv, toujou gen de espwa konsa ki di ke yo kapab pwofite de okazyon. Yo pa menm pwofite. Yo kite nou ap dirije peyi nou. Men yo bouke tou. Yo bouke tou. Men an menm tan se toujou lojik sa a. Sa ke pa gen kenn peyi kap fè anyen pou kenn peyi. Non, pa gen kenn peyi. Se ou pou ki mete ou nan kondisyon pou pran sa ou bezwen pran nan men lòt peyi a. Mali pran sa l pran nan men Larisi, sa l bezwen nan men Larisi. Toutafè. Sa vle di, banm di ou, si ou pa pare pou pran anyen. E pa blan pou ki fè nou la monchè. M ta renmen Pascal Adrien. Pascal Adrien bonswa kòman w ye? Bonswa Ismael Valistin, bonswa Juno Jean Baptiste. M salye Guerrier Henri tou menm si l pa la fizikman nan emisyon an. Yon bonswa a tout oditè, tout oditris notamman moun nan Nò k ap tande emisyon an. Bon, ou mande m kòman m ye? Menm jan avèk tout ayisyen, nou la, nou la n ap debat. N ap gade sa k ap pase nan peyi a epi n ap gade kòman nou kapab enfliyanse minimòm ke n ka enfliyanse pou bagay yo pi bon demen. Men se vrèman avèk anpil lapenn, anpil enkyetid e kòm n ap batay avèk espwa ke batay n ap mennen yo kapab pote. on minimum de contribution pou sa pi bon. Donk se egzakteman konsa ke nou ye, e m byen kontan ke nou envite m aswè a nan emisyon an. Wi, nou pral pase yon ti tan ansanm la, 15 a, a, an n di 15 a, 10 a 15 minit Pascal Adrien. Avan menm nou antre sou kesyon vil Kap-Ayisyen ke mwen konnen ou sansib a li menm, sè dènye tan ou pran baton peleren ou, mwen menm kòm moun nan Nò, Mwen viv li yon vil ki tonbe nan fè nwa, yon vil ki tonbe nan blakawout, pa gen kenn kote ki gen kouran nan dezyèm vil peyi a. Vil la li menm li sal tankou peny ti dan. S on vil nou kapab di ki pa egziste men s on vil tou ki gen anpil mwayen, gen anpil gwo biznis ladan, gen anpil moun ki gen kòb ki ap eksplwate rejyon nò a. Men avan n vin la a, kòman toutouni. ap gade demach Ariel Henry ap fè lè l chwazi al rankontre Magalie Comeau Denis lakay li. Mwen menm, kòm jodi a, kòm kowòdonatè politik Mouvman Nasyonal pou Transparans Toutouni, nou toujou di ke se prensip yo ki pi enpòtan pou nou. E pami prensip ke nou kwè ladan yo, yonn nan yo se chita pale. Pou n pale bon kreyòl, chita pale, dyalòg ant Ayisyen ak Ayisyen. Sa vle di s on prensip ke l ye. E w ap raple w, lè Prezidan Jovenel Moïse poko te mouri asasinen, nan dènye tantativ ke l t ap fè nan kad chita pale Ayisyen ant Ayisyen pou nou wè kòman n kapab rezoud pwoblèm nan, Nou menm nan Mouvman Nasyonal pou Transparans Toutouni, n te pale de akò global. E nan akò global la, n te di fòk aktè politik yo, e moun ki nan pouvwa, e moun ki nan opozisyon chita pale. Donk, nou kwè nan prensip sa. E n te di andeyò de moun k ap fè politik, fòk aktè soyete sivil yo la tou, e fòk aktè ekonomik yo la tou. Donk, sa s on prensip ke n ap kontinye kwè ladan l. Endepandamman de ki moun ki sou pouvwa, endepandamman de ki moun ki anfas moun ki sou pouvwa. Donk mwen panse ke jodi a, nan kafou peyi a rive la, Palestin, si mwen dòmi, mwen fon rèv, mwen konvenki Bondye pale ansanm ak em an pèsòn, ke se Ismael Valestin a li menm sèl ki kapab rezoud pwoblèm Ayiti a, m p ap ba w manti, m ap sispann kwè nan dyalòg. M ap tou di, olye n pèdi tan pou n al nan dyalòg, ann tou pèmèt ke Ismael a li menm sèl rezoud pwoblèm nan. Paske se solisyon an ki enpòtan pou nou. Si mwen konvenki ke se Junot k ka rezoud pwoblèm nan pou kò l, m ap sispann kwè nan dyalòg, m ap di ann kite Vu nou rezoud pwoblèm nan pou kò l, nou pa bezwen pèdi tan pou 2 moun, 3 moun, 100 moun otou don tab pou n chèche yon konsansis. Men kòm jodi a li klè ke pa gen kenn moun ki pou li menm sèl kapab rezoud pwoblèm nan. S on chita pale, s on konsansis antre nou tout ki pou pèmèt ke nou jwenn solisyon an. Donk mwen ankouraje Ayisyen ak Ayisyen chita pale. kèlkeswa divèjans ke yo te kapab genyen antre yo a. Sa son prensip ke ye Ismael. E lè w di prensip, prensip rete prensip. Mwen raple m lè Prezidan Jovenel Moïse te la, lè nou menm n ap pale de akò global e nou di fòk ni Prezidan Jovenel Moïse e ekipè y, ni opozisyon an e ekip a yo, sosyete sivil, sektè prive, fò n chita pou n rezoud pwoblèm nan. Enben gen anpil aktè ki nan opozisyon a lepòk ki pa t dakò ak pozisyon ke n te pran an. Enben kisa ki vin rive? Jodi a la anpil nan aktè opozisyon k pa t dakò yo la, se yo menm ki nan pouvwa pandan m ap fè emisyon an la. Vwala ke se yo menm ki pami moun k ap mande dyalòg. Mwen menm, lè m vin mande dyalòg jodi a, chita pale jodi a, mwen pa enkoyeran. Paske m te toujou di ke m kwè nan prensip la. E se menm jan pou referandòm nan Ismael. Lè mwen menm avèk Jochmy nou di depi an 2019 nou pou yon referandòm, donk an 2021 lè Jovenel Moise pale de referandòm nou ankò pou prensip la, anpil moun nan opozisyon pat dakò. Men jodi a se menm moun sa yo k sou pouvwa k ap pale de referandòm, k ap pale de deba sou chanjman konstitisyon. Donk, nou menm n ap toujou rete kwè nan prensip yo. Se pa paske se Ariel Henry ki la pou n sispann kwè nan dyalòg. Se pa paske se Ariel Henry ki premye minis, malgre tout rezèv ke n kapab genyen kontre li, notamman pa rapò a sispizyon lejitim ki sou do l sou zafè asasinay Jovenel Moïse la, pou nou rejte prensip la. Donk an rezime, mwen panse ke li bon pou ke diferan moun ki siyen akò X, akò Y, akò Z, nou panse ke li bon pou ke dè moun ki reklame yo ke se Jovenelis yo ye, dè moun ki di ke se fanmi Lavalas, dè moun ki di ke se makout, dè moun ki di se pitit Desalin, se AAA, se Mouvman Nasyonal pou Transparans, Dè moun nan sektè prive, dè moun nan relijyon, katolik, pwotestan, vodouyizan, fòk nou kapab a yon sèten moman rive yon kote pou nou chita e pou nou di ki minimòm ke n kapab mete n dakò sou li pou nou rann peyi a vivab, pou nou pèmèt ke malere, malerèz kapab rale yon souf nan peyi a. Donk pou le prensip, nou sòm pou. E se pa paske se Ariel Henry avèk Magalie Comeau Denis ki an kesyon jodi a pou nou ta va enkoyeran a yon nivo pou nou krache sou inisyativ sa. Nou pap krache sou li, okontrè nou panse ke fòk li ale bokou pli lwen pou ke lòt aktè, lòt tandans kapab gen posiblite pou chita pale a fèt pou nou bat bat la e pou nou gade nan enterè pou peyi a rive fonksyone kòm sa dwa ki sa pou nou mete n dakò sou li kòm Ayisyen. Anvan nou ale nan anvan nou ale a sou Okap kote ke nou kote ke nou konnen w ap pran anpil anpil bèl inisyativ donk Toutouni, nan yon pèspektiv chita chita pale, chita pale global, ok, tout aktè yo, tout kan politik, donk toutouni ap toutouni ap sou tab la. Sètènman, dayè map map di sa pou tout moun kap tande emisyon an, paske nou menm nou kwè nan transparans, sa gen egzakteman yon semèn edmi, mwen menm avèk Zonchmy nan non Mouvman Nasyonal pou Transparans Toutouni, nou te reponn a envitasyon. komisyon de medyasyon an e nou te pase prè de yn èr de tan a de zèr de tan ansanm kote ke yo t ap poze n kesyon kòman n konprann konjonkti a e nou di egzakteman sa n konprann e mwen panse kèlkeswa gwoup ayisyen ki pran inisyativ chita pale nan respè yonn pou lòt nou menm n ap fè devwa nou pou n prezan poukisa Junon m gen 32 zan jodi a mwen ka pale nan radyo pou moun tande m men depi lè m piti nan site fovèl nan okap depi lè m ap lekòl la kafrè depi lè m ap lekòl kolèj jiskaske m vin pòtoprens pou inivèsite e retounen okap nan moman ke n ap pale yo la peyi a pa chanje juno se menm bagay la lè m nan primè gon lè m wè m peye lekòl. Epi manman m ak papa m di m se paske te genyen mobilizasyon, ou konprann, voye wòch toupatou, se sa k fè m bay lekòl. Kòm timoun, lekòl te enpòtan pou mwen. M pase yon move jounen. Nan segondè bagay la pa chanje. Nan inivèsite bagay la vin pi mal. Donk, jodi a m gen 32 zan Juno, se 32 zan destabilite, se 32 zan kote ke Ou pa menm ka planifye lavi yo sou yon mwa, vwa pou m ta di sou twa mwa, sou ennan, sou ventan. Peyi a pa ka rete konsa, mesye. Toutafè, toutafè. Pascal Adrien. Li pa ka rete konsa. Sa vle di nou fatige. E fòk jodi a, nou menm kòm aktè ki di n ap fè politik, ki nan nouvèl jenerasyon an, nou pa panse ke nou sipoze fè bagay yo egzakteman jan yo t ap fèt avan an. Jodi a la, pa gen ankenn fyète pou m ta va di, bon m bloke peyi a. Se mwen ki gen plis moun dèyè m, ou konprann, m ap lòk peyi a ankò, si se pa vwa pa m n ap pase plim de gouy. Nou pa kapab ale nan sa ankò. Donk fòk nou fè yon depasman Juno, fò n chita, rebat kat la e pou nou wè kòman n kapab mete peyi a sou yon lòt direksyon. Tout afè, ann eseye trè trè dirèk. E ban m di w, m konnen ke sou kesyon Okap la, e ou te antreprann demach, ou te ekri ou menm avèk avèk konpè ou Ernst Besamon, nou te ekri Ministe PTC a, li te reponn nou? Nou te mande pou louvri santral yo nan Kap Ayisyen. Li pa reponn nou ditou, li pa reponn nou ditou, men pandan m di w sa tou, Pa rapò a lòt inisyativ li vin pran, sitting, mach e ot, monchè m pap baw manti e gen anpil anpil presyon ke mouvman nou fè yo rive mete o nivo de ministè a, o nivo de edh e m panse nan ti tan ki pa twò lwen gen mouvman ka pral fèt o benefis de moun nan Nò yo, o benefis de tout moun kap viv nan 19 komin depatman Nò yo. Yo pa reponn nou. Men sa pa vle di ke yo pap swiv sa nap fè yo. Yo tèlman ap swiv sa nap fè yo, gen anpil, anpil, anpil dirijan. Vwala, ou kapab konprann. Senatè a di gang yo, rejwenn nou poun fè batay la. Senatè a di gang yo, rejwenn nou poun fè batay la. E malgre senatè de la repiblik la kanpe li fon deklarasyon konsa sur les ondes ou kapab wè pozisyon jounalis la. Tande byen wi. Si gon polisye kal fè operasyon k touye yon bandi li fè konnen foto polisye sa gentan rive nan baz. Nan ki baz foto polisye a gentan rive. Donk, frè se sè byeneme ou kapab wè, de jou an jou, kòman moun n ap rele otorite, k ap pran de desizyon nan non nou, k ap pran desizyon nan tèt peyi a, kòman yo ap prezante nou gang nan s on bagay ki nòmal, kòman yo ap fè pwomosyon pou bandi, kòman yo ap fè pwomosyon pou moun k ap koupe moun, k ap fann tèt moun, k ap touye moun jan yo vle. Kòman yo ap di gang yo rejwenn nou nan batay la pou n kapab jete Jovenel Moïse. Paske se Jovenel ki mete w la. Malgre Jovenel Moïse te vini, li jwenn tout gang sa yo nan peyi a. Men se li k mete ti mesye yo kote yo ye. Eske n konprann koze? Sa poko janm anyen pèp ayisyen lè m di w m pa etone de nouvèl sa. Kite m eksplike w. Ou pral genyen divès pastè Nan tan pase yo, lè ou konn tande peyi gen pwoblèm, peyi pa ka mache byen, responsab nan tèt peyi a konn mande ansanm avèk legliz pou priye pou peyi a, pou lapriyè pour le pays. Yon fason pou Bondye kapab voye je li sou peyi a, pou voye lapli awoze pèp li. Ebyen frè se sè byen eme, nan lane 2021 an la a, m sezi wè, pastè ki kanpe nan kafou ayewopò a, k ap di gang yo rejwenn nou nan batay la. Ki batay? Je ne sais pas. Eske se twazyèm gè mondyal? M pa konnen. Eske se lagè Amagedon? M pa konnen. Men lesansyèl, rejwenn nou nan batay la. Batay pou ki sa? Pou nou kapab jete prezidan an. E apre nou fin rejwenn nou nan batay la, paske se gouvènman sa a ki mete nou nan pozisyon nou ye a, apre sa, ebyen, ap gen amnisti, sa w tande a, Nou tout ap vin swa nap re rantre nan sosyete a nou pral travay nou ka senatè nou ka depite nou ka tout bagay men mesye yo bliye nan dosye politik gang rete gang moun serye ret moun serye yo bliye sa Ebyen sa ki pral pase pèp ayisyen, lè lajenès rete l wè se sa n ap vann antanke otorite, yon nèg ki chwazi kenbe zam k ap fann tèt moun ki konsyan se moun l ap touye, kounye a la pou nou jete yon prezidan swadizan ki p ap fè anyen pou pèp, se gang sa yo k ap touye moun n al itilize pou nou, n ap di vini jwenn nou nan batay la yon fason pou n ka touye prezidan an pi fasil, Ebyen jounen jodi a kisa k pase, gang nan vin wè li vin gon enpòtans kapital. Gang nan wè kòman nou pwoteje l, kòman nou pwomot li, kòman nou fè pwomosyon pou li, li santi l alèz nan la repiblik. L ap touye moun se kòm si ryen nete paske si l genyen senatè k ap di rejwenn se ke zam ki nan men l lan moun l ap touye a, ebyen s on bagay ki nòmal paske si l pa t ap touye moun senatè a pa t ap di rejwenn li. Sil pa tap touye moun, pastè a pa tap di rejwenn li. Sil pa tap touye moun, senatè a pa tap di, ebyen lè yon polisye atake nou, foto polisye a gentan rive nan baz, nap koresponn ansanm avèl. Eske w konprann bagay yo pèp ayisyen? E, frè e sè byeneme pi devan, ou pral genyen de jounalis kap kanpe kap di, oh bout Izo, sa sa vle di? Bout i, sa sa vle di? Kòmandan entè, sa sa vle di? Ki kòmandan? Donk, lè chèf de gang nan gade, malgre kantite moun li touye, malgre kantite ti bebe l touye, epi l wè kòm si se merit sa, se onè, se glwa sa l ap resevwa. Kisa ki pral pase? Lap santi, waw! Monchè m fè wi pou m pa ret, fò m touye plis moun pou m ka pi selèb toujou. Èske w konprann bagay yo pèp ayisyen? E dènye kout pou touye koukou a pèp ayisyen, se nan lane 2021 an la a, Kisak pase, m sezi wè yon pakèt atis, yon pakèt atis pèp ayisyen, nan live ansanm avèk chèf de gang, m fè oh, m sezi. M sezi yon pakèt atis ki chita sa yo ap fè, yo ap fè live ansanm avèk yon chèf de gang. Sou pretèks chèf de gang nan ap chante, li ki sa, li depoze lèzam, patati patata. M sezi wè, se bèl blag, se bèl souri, se ti foto, se ti pandje, se ti cho, se ti blag k ap bay ansanm avèk kiyès yon chèf de gang. M di, Haa! Nou mèt rete tann, sèke nan jou k ap vini yo, li pa etonan w ap jwenn de gwo atis ki fè pati de baz gang nan peyi Dayiti. Paske, a chak aksyon ki poze nan sosyete a, ap gon konsekans dèyè. Men malerezman nou pa janm panse ak sa. Lè gon nèg ki gon gwo zam manch long nan men l, k ap touye moun, Epi, on bon maten l leve l di l atis, ou menm ki pran tan w, ki pran san w, ou batay, ou redi di, ou mache, ou monte desann, ou fè tout sakrifis pou wè kòman w te kapab kenbe tèt ou pou fon mizik pou rete nan sosyete a antanke yon sitwayen pezib ki pap twouble lapè piblik. Epi yon nonm li menm chita la l pete tèt. Li touye l, rache l, boule l, li fè tout vye zak malonèt. Epi kounya la pou m vin chita nou live ansanm avè w pou m ap ba w blag? Non non monchè, zam ki nan men w nan avan menm m ta aksepte w ou sipoze depoze l, ou sipoze rann tèt ou bay lajistis dabò. Men zam nan pa ka toujou rete la anba bra w epi kounya la m pral nan chita, m pral nan griyen dan ansanm avè w. Se nòmal pou bandi monte tout anba nen nou konsa. E frè se sè byen eme nou kapab konprann nan jou pase yo chèf de gang vitelòm deklare li chita ansanm avèk premye minis, li chita ansanm avèk yon pakèt gro politisyen, li chita ansanm avèk chèf polis e li genyen grann ni andedan kòtèj chèf polis mesye sa yo ki te monte fantom 509. Lè yon bandi kanpe lap eksplike tout bagay sa yo. Nou menm antanke sitwayen nan sosyete a, nou aksepte, nou kite moun sa yo ap dirije, ki kote nou te vle ale? Lè nou menm antanke atis, nou gen moun k ap swiv nou, nou gen ti piti k ap vini, epi nou chita pran plezi nan fè live ansanm avèk chèf de gang, l ap santi l s on moun ki nòmal? Lap santi touye moun sa pa vle di anyen. Paske nou pa kenbe standa la, nou pa ba li limit li. Fò ke l konprann si pou l soti nan etap sa, pou l travèse pou l monte nan lòt etap la, gen de sakrifis pou l fè, gen de bagay fò l chanje, gen kèk lign li te ladan fò l kite l. Men li pa ka ladan an menm tan epi li travèse li rantre pami moun serye, moun ki pap touye moun. Se nou menm ki ba yo kote. Donk si ke gen de atis ki chita kap fè live ansanm avèk chèf gang, gen anpil kap nan gang. Bagay la senp pèp ayisyen. Si genyen ki chwazi ki mete kran gade nou yo nan live yo ap bay show yo ap montre yo ap bay blag etc. Fòk ke nou konprann gon seri de lòt ki pa parèt sou ekran ki kache dèyè e dosye sa yo e jan de enfòmasyon sa yo pèp ayisyen. Lè w wè yo tonbe blip nan figi nou, yo pa etone m. Paske si yon prezidan nan tan pase yo ta rale yon chèf de gang, li mete l anfas lapolis, li di, bay lanmen. Nou aksepte yon bagay konsa, nou pa trase yon egzanp sou prezidan sa a pou n di prezidan, si w nan gang ret a gang ou, men w pa ka fè lapolis ap bay lamen ansanm avèk gang, sa pa sipoze fèt. Si yon prezidan ka parèt li di w bandi legal nou aksepte ansanm avè l. Donk, jounen jodi a, lè n tande non atis site nan gang monchè sa pa ka etone m. Pase gen bagay ki pase k pi grav lè n te sipoze stope yo, nou pa t stope yo. E malgre nou tande sa n ap kontinye nan menm ling nan, ipokrit sa a pèp ayisyen fò nou kite l. E frè se sè byeneme, lè m tande istwa sa a, fò m di nou, hum, g'on yon ti istwa m te konn renmen li, ki nan liv m ap li a kè kontan, se istwa Bouki ansanm avèk Ti Bèf. Bouki, ki te gen neve l ki rele Ti Bèf. Neve sila a. Li wè Bouki gon gwo kochon. Li pa wè kòman pou l fè pou l ta vòlè kochon an sou Bouki. Li di kèt, se touye wi m ap touye Bouki pou m ka pran kochon an, men Bouki gen madanm. Men Ti Bèf toujou ap envite Bouki lakay li, men se toujou nan nuit. Men Bouki pè nan nuit. Ti Bèf ta abite bò yon ravin pèp ayisyen. Sa ki pral pase? On bonswa, Bouki leve l di l pral kay Tibèf, li mete bèl bèl soulye l nan pye li, bèl rad li sou li epi l di l pral kay neve l. Pandan Bouki nan wout la, epi lalin nan klè! Men w konnen lè lalin klè pèp ayisyen, dèfwa w konn ap gade on pye koton. e pou wè kòmsi se moun ki chita sou li. Bouki pè! Pandan Bouki ap desann nan ti bafon an pou ke li rive kay neve l Tibèf, li santi gon moun ki ba l on souflèt, pa! Bouki! Woule! Epi l pou li beton kouri. Lè l rive lakay, li di madanm mouri. Bouki gen dan fè mal. Nan demen maten Bouki leve bonè l al rache dan epi l vini, li chita sou yon ti chèz l ap pase solèy anba yon pye bwa. Kounya la Ti Bèf t ap pase nan maten l di, Bonjou tonton! Bouki pa okipe l menm. Lè l ap pase tounen, li di, Bonswa tonton! Bouki pa okipe l menm. Epi madan Bouki te la, li di, Bon, nevo w pa ase Li di w bonswa. Nou pa okipe l. Sa k pase? Epi Bouki pral di madanm ni konsa, Ou wè ti bèf? E lajounen wi ti bèf. Men lannuit s on lyon l ye wi. Donk frèz e sè byeneme, gen de moun n ap gade. Gen de layv ou wè k ap fèt. Gen de moun w ap suiv. Wi yo se moun men apre live la se kisak pale. Sa ki pa paret figi yo a se kisa yo fe. Donk si nou ka rive nan kafou sa la jounen jodi a se paske nou aksepte ak tout vye bagay. E nou ipokrit le reyalite a frape nou blaw nou tout pran poz nou sezi. Non, fòk ke nou sispann ansanm avèk sa. Gen de betiz fò nou pa antre ladan. Yon nèg pa ka chèf gang la ap touye, l ap rache epi m pral jwe pou li. Kòman m pral jwe pou li a? Ou pral di m non, se pa dosye politik, se lajistis, se leta, se lapolis ki pou fè travay li? Yon bon maten tou l ap anvi vin jwe nan tout bal. Lap soti nan baz li, lap travèse epi l prale pase. Si w ka deplase w vin jwenn li, ou pa mete yon barèm. Ou pa di l ebyen, pou m travèse pou m ale la, ou menm gon sakrifis pou fè. Si, si ke ou vle nou aksepte w antanke atis nan sosyete a, ou vle rantre nan lign pa nou an, ebyen fò w kite defo sa, fò w pa fè sa. Men malgre l nan tout vye bagay, epi nou aksepte l. Se menm jan ansanm avè politisyen yo tou, jounen jodi a gon seri de moun yo ap pran sanksyon kont yo, nou tout sezi, humm, yo kenbe entèl nan gang, nou fè kòmsi n pa t konnen. Nou tout konnen, men n ap viv ansanm avè yo. Kou non yo site, woy mezanmi! Tandiske, gen de siy, gen de aksyon ki poze nan sosyete a, fò n te gen tan konprann, nan jou k ap vini yo bagay la ap pi difisil. L ap pi difisil paske gon seri de moun depi 1900 jamè yo la, y ap fè de mizik, y ap byen pase, ou wè sa m di w la, y ap pote de mesaj, yo pa suiv yo. Epi chèf de gang nan p ap li fè chèn li, de milye moun abòne, gade non, n ap enjoy. Bon si ke bandi an kapab wè se konsal gen valè nan la sosyete. Lap fè kidnapin, nap fè live, nap byen pase. Fòk ke nou konprann tou, gon seri de ti jenn ki wè nou pa stope, nou menm ki pi gran kanlè, nou pa pran de desizyon, ebyen li menm se liyn sa lap swiv. E bagay la senp pèp ayisyen. Lè w pran yon peyi tankou Kiba, Sa k fè Kiba kapab gen plis doktè, yo ka trè avanse nan sa ki konsène lamedsin, se paske jenerasyon anvan an se sa yo te pwomot. Jounen jodi a, si n tande yon seri de jèn moun ou pa ta panse antre nan gang, sa k pase? Se paske se sa nou pwomot, se paske se sa nou plante, ebyen se li n ap rekòlte. Nou pa ka sezi, pa fè ipokrizi, nou konn ki lougawou k ap manje pitit nou, e se nou menm ankò k ap bay lougawou a manje. Ala traka pou lave kay te pèp ayisyen si nou pran pale de dosye gang nan peyi dayiti monchè bagay la pap piti non e sa nou tande poko janm anyen pwiske gen de moun ou pata janm panse moun kap pote de konsèy nan la sosyete jou van vante bounda poul la pran lari jou gran ri pran dife wap konn ki valè kokobe jou tonèl la kraze ou gen pou wè Kantite moun ki anba tab nou a kap finanse ensekirite nan peyi dayiti moun ou pa ta panse ki fè pati de gang yo antouka ke Bondye akonpanyew ke Bondye pwotejew yon jou ou va konprann trè trè byen nan ki nivo ensekirite a ye nan peyi dayiti. Frè se sè byen eme jan ke m te anonse w, ebyen Premye Minis Ariel Henry anonse nan jou kap vini yo la a enstalasyon Wo Konsèy Tranzisyon an, Wo Konsèy sa ki gen ladan l Madam Mirlande Maniga, nou konnen Madam Mirlande Maniga nan jou pase yo nou te vote l pou Senatè, mari l di non li pa al, li pap Senatè paske li menm li pa Prezidan, li pa respekte vòt nou an, pa gen pwoblèm men. Li fè pati de Wo Konsèy Tranzisyon an, genyen Laurent Saint-Cyr ansanm avèk Calix Fleuridor. Sitwayen sa yo, yo genyen pou misyon pèp ayisyen kontribye nan definisyon ak oryantasyon stratejik pouvwa piblik yo atravè kreyasyon kondisyon politik ak sosyal pou retou lòd konstitisyonèl atravè eleksyon, pwomosyon yon dyalòg politik pou patisipasyon diferan aktè nan jesyon Leta a diran peryòd tranzisyon an. Donk, frèzesè byeneme, se tranzi, tranzi sou tranzi n ap fè ti paskout. Mèt Renòl Jòj, fò m di ou tripotay fè konnen ke w retounen nan kan Ariel la, sa k pase menm? M konprann. Ala traka pou lave kay tè. Frè se sè byen eme. Raple nou jounen jodi a 23 Desanbre. Sè Laura repale ankò wi. Sè Laura di nou non wap toujou prezidan nan peyi Dayiti anvan ane 2022 a fini. Ban nou li. Si 2022 pase mwen pa prezidan Dayiti mwen prè pou mouri. E mwen toujou, li toujou kenbe la, li toujou mentni. Depi 2022 a fin pase m pa prezidan dayiti m toujou prè pou m mouri toujou prè pou m mouri mwen toujou kenbe la nou rete sèlman on non jodi a 19 jodi a 19 11 jou 11 jou men sa m ap di w anpil moun pat konnen si 12 janvye ta pral rive mwen menm mwen te konnen l mwen menm mwen te konnen l mwen te nan prizon mwen te Bondye te voye m nan prizon. Sou 3 mwa 8 jou m libere ki se te 4 desanm 2009. Pa gen pwoblèm ma sè. Pa gen pwoblèm. Sèl bagay, kenbe mo w. Kenbe mo w silvouplè. Kenbe mo w wi. Sof ke m wè w kòmanse ap gra tankou moun yo ap soufle. Nou pa konn wè moun yo soufle pèp ayisyen. Lè ke yo pral manje moun nan, yo manje moun wi nou tout konn sa. Epi moun nan gon jan l mègre. Yo wè l pap ka separe epi yo kòmanse soufle l depi tou vivan. Moun nan se gade w, gade w wè l ap bèl, l ap gra pèp ayisyen, yo ap soufle l. Piga se soufle yo ap soufle sè Lora non Bondye papa. Antouka, n ap tann ou chè prezidant. Toujou nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye politik peyi a, fò m di w, Premye Minis Ariel Henry te gen chans asiste Nan sit kò aviyasyon militè a, seremoni gradyasyon sòlda dezyèm pwomosyon ki rele Duty Boukman Fòs Lame Dayiti, jan w ap gade imaj la la. Seremoni sa te òganize an prezans Premye Minis lan, Minis Defans lan, Enold Joseph, yo pran sanksyon kont li paske l nan gang, tu konpran, e non sèlman sa tou, e seremoni an te dewoule devan divès lòt wo grade nan lapolis pou site sa sèlman. Nan diskou sikonstans lan premye minis lan envite fòs de lòd yo pou ke yo rete deyò lit politik patizan. Pa kite yo manipile nou. Ni pa politik, ni pa fòs lajan, ni pa trafikan nan tout jan. Tantasyon yo pap manke. Pandan nou rantre nan lame, nou dwe aprann reziste e angajman nou pran an li dwe respekte. Pou n defann peyi nou, sitwayen yo, konstitisyon an ak lwa yo. Chèf gouvènman an raple militè yo pou yo rete fidèl ansanm avèk angajman yo e li te tou pwofite okazyon sa a pou remèsye tout peyi zanmi yo ki fòme nouvo sòlda yo, premye minis lan kwè seremoni sa a dwe yon okazyon angaje yon deba nasyonal serye. Donk kounya la a, apre gradyasyon, peyi gen ensekirite, Leta sipoze achte materyèl pou ke nou kapab sekirize peyi a. Frè e sè byeneme, ou kwè se zen nan levanjil, bon, m pa ka pa ba w zen sa, gen yon legliz ki rele Kong Fu Christian Church. Nan legliz sila a pèp ayisyen se montre yo montre fidèl yo kòman pou yo batay ak satan. Zafè pa bò risi tou tande moun ap di voye dife, dife, dife le senyè. Gon lòt mizik ki di konsa, pye pilonnen nap pilonnen nap pile tèt satan, pile pile pile pile nap pile tèt satan. Se konsa. Men, nan legliz sila a ki twouve l nan kontinan Afrik la, yo pa nan koze konsa. Fidèl yo, se aprann tire flèch, se aprann tire kout pwen, trase kata, haa! pou ke yo kapab bat Satan byen bat paske Satan trè trè pwisan. Ebyen, frè e sè byeneme, pastè a k ap montre fidèl yo kòman pou yo batay, Gon Fidel ki telman ekselan oh oh madan pastè pa pral sedwi Fidel jan nap gade imaj sa m pral esplike nou nou kapab wè gon batay ki pete la sa ki pase nou pa mande m koze se mwen menm kap ban nou koze m al an afrik wi kounya fò m di nou sa ebyen pèp ayisyen frè a ki konnen lachè fèb li tonbe pou madan pas. Madan Pas transfòme an satan. Epi lè l rive li menm, li pral egzèse tout egzèsis yo te montre l nan kong fou nan legliz la. Lè sèvis legliz sa ap fèt s on bagay ekstrawòdinè pandan fidèl yo ap chante si Ha! Ha! Gade nan yon baay serye nèt pèp ayisyen. Li kenbe Madan Pas Li dechalbore madan Fas byen dechalbore. Kraze plat an poud. Pawòl la al rive nan bouch mèt la. Ki se pastè a. Nan dimanch k ap vini, lè frè a debake legliz la, pastè a fè konnen gon lespri ki rantre nan sal la. Avèk puisans lesyèl ba li, li pral kale movèzespri sa a ki rantre nan sal la. Sak pase? Li kenbe frè a ansanm avèk 3 lòt dyak, yo bimen frè a byen bimen jan nap gade imaj la la. Donk si nou menm Babary isit nap leve men n anlè Jezi woy! Nap resite Som 46 non. Nan legliz sila pèp ayisyen se montre yo montre fidèl yo batay pou ke yo kapab goumen kont satan. E premye konba a se kont yon frè. li fèt andedan legliz la, sa montre ke movèz espri yo nan legliz tou pèp ayisyen fè trè trè atansyon paske dèfwa satan konn antre nan moun epi l vin kache andedan legliz la, priye veye epi aprann batay pou ke nou kapab kale satan menm jan legliz sa fè. Frè se sè byeneme, ensolit nou pou jounen jodi a wè la, wè kwè m si w vle, m ap wè 2023 wi. Map wè 2023 pèp ayisyen. Paske m paka konprann sa sè Nathalie t anvi fè la menm legliz la. Pou yo bay sè a responsab louwanj anndan legliz la adorasyon lèm gade m wè sè retire sandal. E ka son bagay sè a sot pran epi bagay la cho toujou, li cho! Souvan e sa k konn pase wi. Anh, souvan e sa k konn rive pèp ayisyen. Pase m sonje gon frè, nan legliz, te gon kokobe nan legliz la, Chak lè w tande li sot met nan pip kokobe a e lè sa l vini l fè pi bèl adorasyon. Bon, ann kite sa la pase fò m di nou nan jou k ap vini la se nan se nan legliz kong fou, Christian Church, m pral mache pase legliz sa montre batay. Hee, sè Nathalie, m ap wè 2023. Mèsi bokou pou ladorasyon. O! Sa k ap pase nan legliz konsa? Franchman m sezi. Frè e sè byeneme, Jan ke m te anonse w, divès kretyen vivan ki abite nan zòn Fontamara nan Tibwa bat bravo lakontantman paske mesye bandi yo yo jwenn yon antant pou ke 4 depatman an kapab debloke plis pase yon lane bloke bal ap tire anpil moun nan Matisan te kouri kite kay yo. Pou plis detay, ann tande deklarasyon kèk sitwayen. M deplase. Mèsi ou wè tout moun ap pase yap kouri yap fè va revyen nan non Jezi m kwè lan Bondye pam lan. Sa vle di w se yon Daniel mwen ye menm jan fra Daniel te genyen lakay Letènèl li pat pè fò lyon an pou yo te lage l nan fòs lyon an. 3 jenn ebre yo la menm choz yo te lè w a ta bay gwo presyon. Ke pou yo ta adore estati l la. Yo di, Non, mon wa, ou mèt detonpe w. Ka ta adore estati w la, ou mèt bliye bagay konsa. Si Bondye pa ta vle delivre nou, l a fè sa l vle. Men ka ta adore estati w la, bliye bagay konsa. Men mwen menm, mwen di w kounye la a, pandan tout evenman yo, m gen yon gwoup kò di maten k travay chak maten. Lendi maten a vandredi maten. Depi twazè di maten m leve m pran mikrafòn mwen, m fè tounen, vire, lòt fi m al ouvri legliz la pou n Fè sèvis Bondye. M toujou rete ap lapriyè. Bò isi la, nan anba tibwa. Men, o o tibwa, ban mwen yo ankò pi mye toujou. Men nou menm, an pa bò isi, nou satisfè de lapè a. Eske sa vle di ke gen de moman ke nou te konn ap viv nou pa viv yo ankò? Si wi, raple nou non kèk moman difisil ke nou te konn ap viv nan zòn nan. Bon moman ki te difisil pou nou se te ankò premye mom je kwa premye jen konprann? Lè sa moman an te difisil pa bò isi, lè sa tout moun te kouri nèt kite kite lokalite a paske lè katouch ap katouch ap travèse sot lòt kote. M vin ba bò isi. Anpil, gen anpil moun ki, ki viktim ba, ba bal ki sot lwen. Konprann? Nan moman premye lè bay gè a kòmanse. E pi ankò endikap pou tout moun pa bò isi. Èske w espere e pandan lapè sa a nou pral pase yon bon fèt nwèl? Pou byen di w, pou n ta pase yon bon fèt nwèl se yon efò. Nou te gen nan men. De nou jou la pa gen moun ki gen nan men yo. Ou mwen. Pase. Pa gen travay. Nou te ka pase yon bon nwèl. Pa gen travay. Pa gen yon okin aktivite. Ou mwen. Kay mwen m t ale kounya la Bondye fè yo vin etabli tout moun vin chita lakay yo nap swiv nou ta swete pou lapè a rete pou tout moun chita lakay yo pou moun anpè. Alò depi lè anfèt mesaj lapè sa anonse eske nou pa janm tande oken tire isit la eske tout bagay. Non nou pa tande tire nou pa tande tire tout bagay mache tout moun ap regle aktivite yo. Pa retire m wè gen moun ki pase matisan trè byen m pa konn pou pi devan pase bal li konsa wi. Men ou menm ou poko eseye pase? Non m poko pase non pase depi lè gen a m pase yon sèl fwa aprè a menm te pase nan mòn m pat janm pase ankò. Jiskaprezan ou santi ou alèz nan kesyon lapè a pa gen tire pa gen anyen? Wi kounye a m santi m alèz paske lè lapè a m ta gon lè tire a m ta gon tèt fè mal janmen pase depi w tande bow bow tèt mwen fè mal depi w tande bow bow tèt mwen fè mal pafwa se kite m ap kite kay mwen men jis Leogane kounye a gras a Dye m chita lakay mwen m pa pli mal m kontan lapè Donk ou ta swete ke mesye yo toujou kenbe la? Wi m ta swete yo toujou kenbe la pou yo pa Ha! Pral gen anpil koze, kòmanse netwaye zòrèy ou pèp ayisyen paske pral gen bagay, ane sa kap vini la a fò m di nou, slogan an sè ke nou pa ka kay papa Bondje pou n ap manje pòm pouri. Ane 2023 pèp ayisyen, nou pa ka ap mouri ak kras anba zong nou. Se swa nou viv, se swa nou pa egziste. Bagay la senp. Nou pa ka kay papa Bondye pou n ap manje pòm pouri. Rete konekte, n ap travay, n ap avanse e n ap rive sou ou sou pe. Frèz e sè byeneme, toujou nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye Matisan. Nou konnen nan jou pase yo la, konsèy sekirite LONU an te reyini pou wè kòman yo te kapab voye yon fòs nan peyi Dayiti pou vin mete sekirite. E nou konnen, gang yo yo menm ki fon lapè pèpè yo fè konnen ke yo fini, yo pap batay, yo pap tire kout bal, yo fè, yo jwenn yon antant antre yo. Men, peyi Kanada li menm ansanm avèk Lèzetazini bò kote pa l, te site yon pakèt non, yon seri de gwo towo nan peyi Dayiti ki fè pati de gang, k ap finanse gang ak vyolans nan peyi Dayiti, yo pran sanksyon kont yo. Donk, nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye Matisan, li enpòtan pou n tounen nan lane 2006. Paske anpil moun jounen jodi a rete kwè se sèl yon fòs etranje ki kapab mete lapè nan peyi Dayiti, ki kapab fini ansanm avèk sa ki rele ensekirite a. Men, kite m di w yon bagay. Nan lane 2006, èske ou raple ou ki sa ki te pase? Nan moman an, se ke se te Preval ki te prezidan e Minista te nan peyi Dayiti. Minista ki te nan peyi Dayiti, se anba je yo te gen yon gwo masak ki te fèt. nan Matisan. E, se nèg Gran Ravin ansanm avèk Dekayèt ki t ap batay. Anpil moun te mouri lè sa a. Gwo masak nan Matisan. Donk, mwen vle ou konprann pèp ayisyen, pa gen pwoblèm fòs militè. Nan menm moman sa a, te gen chèf polis la, Mario Andresol, ki te fè konnen yo pap ka voye polisye al batay, paske li menm li deja konn fòs li ak feblès li, lapolis pa gen ase materyèl. Donk, pèp ayisyen ou kapab konprann, se depi lè lapolis la, nou toujou gon sèl diskou, lapolis pa janm gen materyèl pou ke yo kapab arive sekirize popilasyon an. Men koman fè gang yo fè gen plis. Men la polis li menm li paka genyen. La gon pwoblèm. Se ke moun ki la ki pou envesti nan la polis, moun ki la ki pou achte materyèl pou la polis, pou rann la polis fò, se menm yo menm nan ankò kap finanse gang. Malgre minista te la, ou kapab wè te gen masak ki te fèt. E frè se sè byeneme, M ap klè ansanm avè w, fè operasyon jodi, voye fòs etranje demen, leve tout lame ki genyen nan tout lòt peyi yo, vini ansanm avèk yo nan peyi Dayiti pou vin elimine gang, si lajistis pa kanpe, si lajistis pa pran responsabilite l, peyi a ap gangsterize pi rèd toujou. E sa ki grav pèp ayisyen se ke ayisyen pa konn jistis. M pa konn si w konprann sa. Paske gon seri de moun nan lide pou yo rann tèt yo jistis, yo blese yon lòt. Pa egzanp, m kapab konprann nou tout viktim. Lè nou pral soti, nou pral manifeste, nou di n ap chèche jistis. Ou pa ka mete dife nan biznis moun ki sanble ansanm avè w, ki nan menm sitiyasyon avè w la. Pandan ke w ap chèche jistis, sa pa vle di lòt la tou, yo ap tou touye l, yo ap tou elimine l. Lajistis gon fason pou l tranche bagay la. Pou l bay rezon sa ki merite rezon, pou l bay tò sa ki merite tò. Men ou pa ka leve yon bon maten pou di w ap bay tèt ou jistis. Gon seri de moun, depi 1900 jamè a chak fwa yo fin gangsterize peyi a, se yo menm ankò ki fin cho devan bann nan k ap mande èd militè. Tandiske, se yo menm ki gen pò, Se yo menm ki gen bato, se yo menm ki rantre machandiz nan peyi a san kontwòl, anvan w pale, se yo menm ki toujou ap kouri dèyè prezidan, lè w tande prezidan ap pran dè desizyon, ap fè refòm nan peyi a, yo pa aksepte. Aprè kou bagay la konplike, se menm moun sa yo ankò pèp ayisyen ki tèlman gen lajan, ki kapab enfliyanse moun ki nan leta, nan peyi dayiti kou aletranje, pou kapab jwenn èd militè pou vin touye pou li nan peyi Dayiti pou l kapab re alèz ankò apre sa pou l rekòmanse. Vini avèk yon fòs etranje nan peyi Dayiti, gon seri de moun ki p ap mouri, yo ap arete yo pou yo mete yo nan prizon. E gon seri de moun k ap prè pou yo pale pou di men kiyès ki mete m nan sa m ye la. E souvan, se menm moun ki ansanm avèk militè, menm moun ki ansanm avèk responsab kò sa ki vin fè operasyon nan peyi Dayiti, se menm li menm nan ankò ki te antre de jenn gason nan gang. Eske yo ap tou pran l tou? Donk fòk lajistis kanpe. Si ke lajistis pa pran responsabilite l nan peyi Dayiti, peyi a toujou gangsterize, Ti jèn ap toujou ap plede rantre nan gang, gon seri de moun malgre kantite dezòd yo fè nan peyi a, yo ap toujou rete kòm sèl mèt e seyè, a chak fwa yo santi enterè yo menase, yo ap itilize menm fòmil la. E ou kapab raple ou pèp ayisyen deklarasyon prezidan Jovenel Moïse te fè sou dosye fòs militè sa a lè ke l te soti La Turquie. Ann tande ansanm. Spesyalize ki ka fè dè operasyon oke an o moman opòten dan dè zòn ki difisil. Jodi a lapolis la li kòmanse dote tèt li de zinite ki kapab pèmèt li rantre de kote difisil e pou al mete lòd nan dezòd. Lè m monte prezidan, Te gon seri de non tou an 2017. Tankou m te konnen nan zòn Matisan ou te gen Tèt Kale, Anèl. Nan zòn Ti Rivyè Latibonit, Odma. Nan zòn Site Solèy, Ti Oungan. Nan zòn Latibonit, Kanal Divan. Kote yo? Yo pa la. 2017 wi. Kote lapolis la? Lapolis la toujou la. Lapolis la ap ranfòse. E se pou m di l jodi a, m pwofite okazyon sa a pou m di chak grenn Ayisyen, chak grenn Ayisyèn k ap tande m la a, pa gen pèsonn ki te ka vini ou al nan devan yon pèp, ou pran pouvwa nan men l, epi jodi a pou te nan. tete lang ak bandi. Mwen menm mwen fè kanpay pandan 22 mwa nan peyi a. Se te kandida ki te gen kanpay ki te ki pa t gen vyolans ditou ladan l. Se te pale n te konn pale, se yon diskou ke n te genyen e se te pou sa ke popilasyon an te vote nou. Jodi a dosye ensekirite a, jan nou di l se pa yon dosye jodi a, se yon dosye ki date jan l ye a de. anviwon ventan pou n pli presi dizuitan, e se pou sa m pwofite okazyon sa a pou m di tout aktè yo, aktè ki te ki te nan fenomèn sa a depi lè l te kòmanse, m vle pale de entènasyonal la, m vle pale de gouvènman an, sa vle di mwen menm kòm chèf leta, premye minis lan ki la a avèk tout manm gouvènman an, m vle pale de sektè prive a, nou tout ansanm ki te mete men, m vle pale de politisyen yo ki te mete men, ki te fè nou te jwenn yon moso lapè, men ki pa t dire. Jodi an, fò nou kòmanse mete men pou n kòmanse reflechi lapè a yon lòt jan. Paske m sonje, apre Operasyon Bagdad, nou te vin gen Atis pou Lapè. Men, èske Atis pou Lapè ban nou sa n te swete a? Non. Sa vle di, Apre, nou te vin gen CNDDR, Commission Nationale de Désarmement, de Démantèlement et de Réinsertion. Mwen menm, sa gen 27 mwa, mwen te mete komisyon sa a kanpe tou. Èske jodi a, m di ke komisyon an, rezilta ke m t ap tann nan se li m jwenn? Non! Se pou m di ke pwoblèm ensekirite a, li pi pwofon Pwoblèm vyolans ki genyen nan Pòtoprens la, li pi pwofon ke jan nou menm n ap reflechi l la. Se pou sa jodi a, m mande kominote entènasyonal la ki te sipòte pwoblèm sa a de 2004 pou rive jiskan 2017, m vle klè pou tout moun pa di ke m di se pou Minustah tounen ankò. Talè m ap tande se sa m di. Non se pa li. Ou kapab konprann? Si tout la sent jounen nap touye de gwo chef de gang. Nou toujou gen menm diskou a voye chèche militè. Sa ki te la yo nou voye yo ale akoz de yo anpil moun mouri, maladi etc anpil moun vyole. Sa ke pou nou fè? Li enpòtan pou n mande peyi entènasyonal yo asistans teknik. Li lè li tan pou ke nou bay lapolis sa ke l merite, pou lapolis kapab sekirize peyi a. Li lè li tan pou nou bay lame Dayiti sa ke l merite, pou n sispann mande, ou pa ka peyi tout la sent jounen, se lòt moun k ap vin mete sekirite lakay ou. Ou pa ka endepandan, se vwazinaj k ap vin mete lòd lakay ou. Sa pa fè sans, pa ka di w, ou pa ka di w granmoun, Moun ap toujou pase dwèt nan bouch ou. Vwazinaj ap toujou voye pise nan figi w. Yo ap toujou ranse ansanm avèk pèsonalite w paske w pa deside pran responsabilite granmoun ou. E se sa m vle pou chak grenn Ayisyen. Nou pa ka renmen tou pare twòp. Menm si w soufri, lè w nan yon sitiyasyon ki difisil, se batay pou wè kòman w te kapab soti tèt ou. Sa vin rann ou fò. E, lè ke se ou menm ki batay, ki jwenn yon solisyon avèk yon pwoblèm, A chak fwa gon moun kap eseye destabilize pou al lage w nan menm pwoblèm sa, depi nan wout wap gentan stope moun nan. Men lè ke son moun ki toujou ap rezoud pwoblèm pou ou, ou vin pi sòt, ou vin pi kreten, ou vin pi parese, ou vin pi restavèk, lè konsa ou vin tounen yon parazit di mond. Mesye dam, mè chè konpatriyòt, mare senti nou, pran responsabilite nou. Si tout la sent jounen nap kanpe nap di ti moun yo 1804, 1803, patati patata batay de vètyè, ebyen jounen jodi a fòk lame dayiti kapab pran responsabilite l, fòk lapolis kapab jwenn bon jan materyèl pou mete sekirite. Mande asistans teknik. Peyi pa ede peyi, Peyi kopere ansanm avèk yon lòt peyi. Fòk ke nou konprann sa. E chak jou map vin la, map di nou sa. Frè se sè byen eme, se nan dosye koperasyon sa olye de èd, pase nèg yo tèlman renmen tou pare yo plis vle èd, Jovenel Moïse li menm, li tap batay pou li jwenn plis koperasyon, epi sa w wè k pase, yo gobe Jojo wi. Ann apresye mizik sa a. Byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Frè se sè byeneme, kote mesye ras kabrit sa a? M pa tande l menm non. Manman l a papa l se fanmi ki te met ansanm yo se fanmi Desalin, Kote mesye sila? Eske nou raple nou videyo sa? Ann gad ansanm nou. Okap pa konn sa? Ou konnen m se nèg Desalin. Ou te konnen tou ke gran papa m, aryè aryè gran papa m, se Janjak Desalin. M se yon pitit pitit Janjak Desalin. Ou pa t konn sa genlè. Petèt ke. Ban m di w, w ap pale. Papa m se pwòch paran ak manman m. E pa yon ras kabrit yo ye non. Men ou konnen andeyò bagay yo fèt konsa. Manman m se pitit Jean Jacques Dessalines. Papa m se fanmi manman m bò kot Jean Jacques Dessalines. Ok. Paske nou wè nan byografi ou fèt ou fèt jisteman Desalin. Donk se la ke ou fèt, donk rasin ou se la liye. Lakou lakay Jeneral Desalin. Alò ann m pwofite di ou, ou pa konnen ou pa konnen machan Desalin non. Men peyi a pa rele machan Desalin. Peyi a rele Desalin. A bon. Li te rele Marchand avan lendepandans. Lè Desalin vin anperè, Desalin te konn lwe tè a nan men Marchand. Desalin fonde vil la, li rele vil la Desalin. Lè Desalin vin mouri, gen de moun ki pa t renmen Desalin. Yo tue Dessalines e tout ti moun ki te fè pit ki te pitit Dessalines nan epòk la depi yo konnen pote non Dessalines yo te tue yo. Alò a wi ti moun sa yo te mouri manman m pot pa pote non Dessalines men si w gade manman m sou kò mwen swete ke Tout fanmiy yo kote papa yo mouri kite pou yo, yo kapab jwenn okazyon pou yo viv an pè, pou yo pa viv avèk lè larm ozye, pou yo genyen lapè nan lavi yo. Pou yo jwenn lapè nan fanmi yo. Pou fanmi yo ka pa viv antre yo. Pou yo pa gen difikilte pou yo viv. Mwen swete ke tout bagay mache byen pou yo. Moun kap viv nan dwa nan dyaspora yo, mwen pa swete eksklizyon pou yo. Men yo menm tou, yo gen posiblite pou yo travay nan dyaspora. E ti kòb yo fè pou yo vin envesti yo nan peyi yo. Pou yo kapab pèmèt ke imaj peyi a li chanje. Mwen espere ke peyi sa a kapab vin retounen dous pou ankò nou menm pitit yo k ap viv. Nou espere ke jenès ayisyèn nan kapab lite avèk tout fòs li pou l kapab bay peyi a yon lòt vizaj. Ke Bondye beni nou. Ke Bondye beni nou. E ke Bondye mache avèk nou afin ke nou siye lam nan zye Ayiti ki ap soufri twòp. e ki dwe sispann soufri. Mwen vle fè tout moun konprann ke m pa di sou prezidans mwen an, m pap rakonte nou sa, m pa gen pou m di sa, men m kwè ke Ayisyen m ye e Ayisyen nou ye, nou tout nou ka kole tèt nou ansanm pou nou fè sa ke tout moun panse ki enposib, nou ka chanje imaj peyi a. Nou pa p vle pou peyi a tounen yon vye granmoun aje k ap tranble sou baton, ki pa kapab kenbe ankò, men nou vle pou Fed Fanmi an sanble ak yon jèn fi ki bèl, ki atirant, pou jèn peyi a sanble ak yon jèn fi ki byen epanouyi. pou ke peyi a kapab jwenn tout retwouve tout jenès li tankou nan tan lontan alò ke Bondye beni nou ke Bondye beni peyi a ke Bondye beni tout moun ni sa k renmen l ni sa k rayi l. ni sa k pa renmen n ankò, ni sa k konprann yo kapab pwofite de peyi a pou yo regle afè pa yo. Tout moun, kèlkeswa kote yo ye, kole tèt nou ansanm pou nou sove peyi a, pou nou bay peyi a yon lòt vizaj. e ke nou tout nou ka benefisye de sa l ap pote bay yo. Mwen menm, m pa konn konbyen tan m rete pou m viv. Bondye sèl ki konnen. Men, m ta renmen wè tan an rive pou nou menm pou nou travay ansanm e pou nou tout benefisye sa ke Papa Bondye ap ba nou kòm benediksyon pou nou tout nou kapab fè di byen pou peyi a. Ke Papa Bondye beni nou, ke Bondye beni nou, ke Bondye beni peyi Dayiti, ke beni Bondye beni la patri de Jean Jacques Dessalines. Mèsi bokou. Mèsi. Mèsi. Mesye Joseph Mécène Jean Louis, Juge de la Cour de Cassation, Prezidan. Hehey oh Atò menm nan haut conseil de transition nou pa mete mèt Mécène mesye nou mechan men kòman politisyen fin avèk moun nan peyi dayiti tande men kòman abolotcho fin avè moun menm jan yo sal la yon granmoun ki gon si bèl karyè konsa men kòman yo fin a granmoun nan. Atò lè w al chwazi yon moun konsa, menm kò l li pa ka kenbe, l ap bave, epi kounye a nou pral pran l pou n mete prezidan? Ala traka pou lave kay tè papa! Atò pèp ayisyen, menm moun ki ta pral prezidan 12 milyon abitan, n ap retire yon prezidan ki eli epi n ap mete youn de tranzisyon, Menm kòl li paka kenbe. Lap pipi, poupou, twalèt, fè tout bagay sou li nèt. Ala traka pou lave kay tè. Atò ane 2022 a ap fini vre mesye. Hein! Menm nan Haut Conseil la m pa tande non Mèt Mécène isite e te gen yon epòk nèg tap di si w bezwen diskite se ale kot Prezidan Mécène. Apre yon tan se yon lòt mesye. Gade travay politisyen nan peyi Dayiti epi moun sa yo kontinye Aple lèheb sou moun ou. Moun sa yo kontinye ap pale nan non pèp wi. Nou aksepte yo. Depi lè nou te wè tip la, se moun sa l t ap li t ale chèche pou l vin mete dirije a. Nou te tou sipoze sou men nou pèp ayisyen. Men malerezman, nou pi sòt pase pran envèsi. Frè se sè byenvini nan Ayiti peyi spesyal jan ke nou konnen l. Depi fen mwa desanm rive mwen menm m ap mache nan maryaj san kanpe. O o. M al nan maryaj Dyesèl ansanm avèk. E na wè li, ou konnen gen ti foto kap fèt san deyò pou mete ti manje nan bouch fi a epi pou fi a pranl nan bouch ou pou fè ti bo. Ann gade kòman sa te pase pèp ayisyen. M poko janm sezi konsa. M poko janm sezi konsa nan. Non sak pase? Timid nou timid oubyen bouch la k pa twò kòrèk? Non m gen enpresyon se timid nou timid. Bon n ap marye epi nou timid konsa? Sak pase? Humm se kache figi ki kò? Ann regade videyo a mezanmi. Oh oh oh oh oh oh. Ki koze sa le syèl. M poko janm sezi konsa. Lè w wè yo timid konsa, moun fè anpil pitit. Depi yo kole sèlman pitit. Ou gen pou rive lakay la ou wè yo wotè sa. 1, 2, 3, 4. Fè anpil pitit. Lè w wè nan maryaj la yo timid, yo pa ka bo. Depi yo kole sèlman yo fè pitit. Depi yo fin manje 2 grenn pòmdetè chalè yo monte pitit kole. Epi yo fè yo tankou ti chat prip. Humm ala traka pou lave kay tè moun yo timid. Antouka pèp ayisyen janm toujou renmen di l, Haïti dictature c'est l'appel des antilles Haïti démocratie c'est la république des coquins sèl vòlè yo kap rete ki vivra vera. ki mou ra kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwar a la pwochèn. Bizou bizou. One love.